Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir de rentrer la CAO pour capable porter bah une nouvelle émission. Pas de pause sur RL Pod puisque RL c'est info 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Alors, on a salué tout le monde qui prend un attachement tout à fait infaillible envers Chanel Silla. C'est parti pour les infos. Alors, on a commencé avec un tweet qui sorti par bon côté nos cas d'infos disant le non-respect du Canada envers Haïti se prouve de plus en plus. L'un des blindés livrés par le Canada le mercredi 11 janvier 2023 est tombé en panne ce dimanche 15 janvier au moment où la police se rendait à la boule pour mener une opération. Les autorités étatiques ne devraient-elles pas questionner l'état de ces blindés livrés par le Canada avant leur utilisation La vie de nos vaillants policiers ètan danje. Bon tèt chaje. Tèt chaje paske lè materyèl sa yo vini anpil moun ap di bon sa kap pase konsa a èske lapolis pral gen chans pou kapab byen itilize yo. Ben olye de byen itilize ben se de preferans materyèl ki yo menm dezyè. Bon eee. Depi lè materyèl sa yo te vini, nou te wè gen anpil kòmantè ki ap fèt atravè lè rezo sosyo e menm dè bandi ki yo menm te pran lapawòl pou dire ke ben ekoute sa m wè la yo ben se bagay y ap pote ba nou. Kèlke tan aprè, nou te wè gen operasyon ki te fèt nan zòn Gran Ravin nan e byen nou te gen chans wè ti Terios avèk anpil lòt bandi bò kote yon cha, a vle di nèg yo te prèske pran yon cha. Mete dife nan cha sa yo, bon antouka. Mwen m sa m ap di tèt mwen se ke. Gon pwoblèm. Gon pwoblèm. Kòman fè yon peyi ki deside ap bay sanksyon konsa e ki jire ke fòk li ede rezoud pwoblèm ensekirite a nan peyi Dayiti, li pa fè kado? Mwen pa tap gen ankenn pwoblèm si materyèl sa yo Kanada se kado li te fè kado leta ayisyen. Men se pa kado yo ye. Se de kontra ki sinye. Leta bay lajan epi otorite yo ba nou sa yo. Bon eske pa ta kapab gen yon pi bon konpayi ki ba nou pi bon cha? Sa se kestyon yon moun kapab poze paske pa bliye m toujou di nou mwen menm kote cha Minustah te genyen yo sa lè yo te vini yo te konn ap mennen gwo operasyon yo. Poukisa n pa ka gen yon 3 konsa? Nap plenyen, nap di oo bagay la rèd nan peyi Dayiti, nap sanksyone moun, nou rive nan moman pou n di ke ben toutotan Kanada la, toutotan Etazini la, ebyen nou menm nap frape. Men kote frape a? M ta renmen wè l wi. Mwen m sonje te gen yon deklarasyon mesye le senatè Joe Biden te fè, se te an 1994 si m pa twonpe m, lè l te di ke ben pa gen twòp pwoblèm non si peyi sa li menm li ta anglouti. Donk on nèg ki te fè yon deklarasyon konsa kòman jounen jodi a li pral on ti kras jenere pa rapò ak pwoblèm pèp ayisyen. Antretan fò m di nou ke polisye yo menm yo a pye dèv o nivo de Tomasen. Gang ti makak ap bay pwoblèm ebyen hum nèg yo la a y ap degaje yo pou wè sa yo ta kapab fè. Polisye nan Tomasen 25. Y ap mande ak machann epi moun yo pou kapab antre lakay yo paske blennde yo menm deja nan Tomasen 32. Gen yon ti videyo ki vin jwenn mwen alò m pa konnen si se Tomasen dirèkteman paske m pa fè zòn sa yo souvan. Pou moun ki konnen èske videyo sa a se nan Tomasen li soti? An nou fè yon ti gade avè m. alyas Ricky, otè prezime asasina Marimel Paul ak pitit fi l Faviola 10 lane, 2 ayisyen, lapolis te dekouvri kadav viktim yo anndan yon kay yo t ap viv ak prezime kriminèl la, daprè jounal Listín. Diario. Gen yon sitwayen an Repiblik Dominikèn ki te voye yon foto ban mwen yon dominiken ki touye 2 ayisyen manman l ak yon sè l aparaman se kapab yon enfòmasyon konsa ayisyen sa te di ebyen RL fè tout jan w konnen pou kapab pase enfòmasyon sa pou nou paske se vrèman trist. Lè nou ap gade sa ki pase a pou nou wè kòman sè mwen ansanm avèk manman mwen mouri epi prezime kriminèl la li menm toujou ap mache sou moun. Aparaman se ta kapab yon enfo konsa e sa ta kapab gen a wè dirèkteman ak kòz sila. Si wi, ayisyen sa kapab santi li soulaje tou piti men pa totalman paske lè w imajine yon nèg parèt li touye manman w, li touye sè w. E ou menm ou sèlman rete bra kwaze ou gade krim sila epi lavi fezan m panse ke se yon chòk w ap viv o kotidyen. Videyo ti medam yo kontinye ap fè la yn alò se youn nan yo, fò m di nou ke gen anpil divèsyon k ap sikile atravè videyo sila. Yè mwen te pwomèt nou ke m ap chache enfo konsènan videyo a men jiska prezan m ta kapab di menm mwen menm m on ti jan flou paske gen 3 kote ki konsène par sèt videyo. Écoutez bien. Genyen yon premye eleman enfòmasyon ki tap sikile kòm kwa em medam sa yo se ta nèg vilaj ki ta boule yo. Nou te gen chans wè youn nan videyo a. Kòm kwa ti dam nan te bay enfòmasyon em pwofèt Berger tap sòti nan vilaj lan e nèg yo vin konn sa, nèg yo pase a laksyon. Dezyèm eleman enfòmasyon fè kwè ke se krèy yo ta al fè pou nèg. Laboul, bandi Laboul, epi yo pa kite yo tounen. Gon twazyèm eleman enfòmasyon ki ap sikile kòmkwa se ta nèg krache dife ki ta touye yo epi boule yo. Nan twa eleman enfòmasyon sa yo, nou kontinye ap mennen ankèt pou n konnen si se youn nan yo ki pase tout bon vre. Men gen youn nou ta kapab di genyen ou ta kapab mete enfòmasyon sa 50 pousan ta gon yon ti otantisite ladan l. Poukisa nou di sa se paske tande byen videyo sa li pa genyen son. Nèg ti makak yo lè yo fon krim depi yo filme sèn nan yo pa pè. pou gen son ki sòti ladan l. Tande byen sa m ap di nou an wi, nèg nan vilaj, si yo fè yon krim, yo p ap pè sa tou. Men ekoute, diferaman de G9, G9 li menm, li fè yon krim e li pa twò renmen kite tras. Se sa k fè w wè, si w ta wè yon nèg G9 fè yon aksyon, l touye yon moun, Aparaman si l pa gen chans mete dife sou li nan blòk li fè sa a, ebyen l ap tounen vin fè sa oubyen l prala mò a kanmenm. Paske fòk yo pa kite tras. Se konsa mòd operatwa w la ye. Donk, nan 3 enfòmasyon sa yo, m ta kapab di Jenèv genyen 50 pousan ladan l, lòt 2 25 pousan yo se ta pou zòn non presite yo. Men gen yon grenn bagay pou w konprann. Kit li ta vilaj, kit li ta. Krache dife, kit li ta nèg anlè yo nan laboul, se kadav nou konte. Mwen wè yon degre de vyolans anraje nan videyo sila. Degre de vyolans lan, li rezide sou tray ti pitit sa a t ap pase nan videyo a. Paske si w gade byen nan videyo a. Wap swiv gen yon nèg ki kenbe yon matinèt. Alò men an avèk matinèt lan parèt. E ti dam sa franchman li pran anpil kout raso avan yo fè sa yo pral fè a. Men fòm di nou yon bagay byen. Konsèy la m paka pote l bay bandi yo paske sa ka rive yon bandi renmen yon fanm, yon fanm nan yon zòn epi l al nan lòt zòn sa w tande a la bandi a fè jalou li pase a laksyon li touye l oubyen l ba l anpil baton. Men gon grenn bagay pou n konprann medam silvouplè banm fon ti pale avè nou 2023 a nou kòmanse tonbe nan fen ane 2022 nou te gen chans wè video dam sa a nèg yo rache nan kanaran sa te fè anpil moun mal kounya nou ta kapab di se medam yo ki kòmanse ap tonbe tande byen. Mwen konnen ke lè yon moun ou nan aktivite sa yo se glòk. Men wap fè kòb. Ou vize kòb, wap fè kòb. Paske lè wal nan baz bandi, ebyen ou tounen avèk aktivite nan men ou. Men tande byen. Gen danje nan sa. Ou menm ki fanm kap rantre soti nan baz bandi pou al fè krèy. Lapolis kapab idantifye w yon jou. Bandi rival kapab idantifye w yon jou. Kounya la a, sa pou nou konprann medam, limena isit k ap fè krèy, ebyen lavi nou enpòtan ke tout lòt bagay. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Donk jounen jodi a la a, si n kapab fè yon lòt bagay, Pito nou fèl. Pito nou al kanpe anlè a la m pa konnen nan Petyonvil, nan Ri Lamar la, al nan baz bandi pou al fonksyone aktivite kè kontan, mwen m panse ke li pap bon pou nou e nap kite anpil moun nan tristès paske moun kap gade videyo a la mesye pou yap gade pou wè yo tèlman bat tifi a yo l fè san. M pap kritike yo M pap kritike yo paske se difikilte, se pwoblèm ki mete yo nan sa men anpil tou ki ap chache respè. Pa gen pwoblèm. Men, se konsèy m kapab ba nou medam, pran tèt nou, aji yon lòt jan, l ap pi bon pou nou. Gen yon pwisan chèf de gang ki fè pati gwoup 400 mawozo lapolis touye. Skinny, ensi koni, se non yon chèf gang ki ap opere nan Kwadèboukè ki mòtèlman blese par lapolis nan aprèmidi 14 janvye 2023 a, daprè sa yon sous fè konnen. Sitwayen sa t ap simen latèrè nan nivo lokalite Pikan, pa twò lwen pakè Kwadèboukè a, li menm ansanm avèk akolit li yo, Skinny ensi koni, tonbe anba bal lapolis. Se yon bakòp ki rele 3 zonbi ki touye l. Epi yo boule l. Skinny se yon chèf gang baz 400 mawozo ki gen nan tèt li lanmò 100 jou daprè sa yo fè konnen. Gen yon sitwayen nan zòn nan ki li menm deplore zak sila e ki fè konnen tou ke Skinny mouri Nan blòk mache kalalou e nap fèw konnen ke komin kwadèboukè rete depi plizyè semèn yon defi pou fòs de lòd yo ki pa toujou rive jwenn yon pi bon fòmil pou kapab mete hors d'état de nuire bandi ki ap simen la terreur au niveau de popilasyon antouka apèl nominal pral fèt skinny ou pap ka reponn se lòt moun ki pral di absan nan plas ou. Epi m gen yon lòt enfòmasyon ki ta fè konprann ke Zemòl, misye tonbe tou se nan zòn stasyon Gaman an. Nou pral chache genyen plis enfòmasyon sou dosye sila pou ou. N ap kanpe la, n ap vini avèk lòt enfòmasyon men nou gen yon dosye espesyal ki konsène la Repiblik Dominikèn. Depòtasyon yo kontinye ap fèt sou fwontyè Wanament ansanm avèk lòt fwontyè nan peyi an. Gen anpil temwanyaj e temwanyaj yo vrèman trist.